M pa tal chache Gendry Kevin non si m ta al chache misye jodi a la tout deba kap fèt sou li a yo yo pa tap fèt si w vle konprann ou va konprann m pat gen emisyon sou misye se yon nèg m tonbe sou li par azar tip ke m tal chache a mwen te jwenn li e ke mwen te rantre nan baz pam avèl brèf ok e Kendy Delon se yon nèg ki te chita tou pre endividi ke m tal chache a e m te jwenn nan machin nan men sof ke lide m te di m tyeke misye Lèm tcheke misye m te jwenn misye gen yon telefòn nan menl dat lòt dam nan dam ki avèk li a li dim se madanm li e lèm tcheke valiz yo m wè si m te jwenn bal oubyen zam mwen jwenn yo gen yon telefòn ki anba valiz la lèm mande poukiyès telefòn sa misye dim telefòn nan se pou madanm li lèm mande madanm li poukiyès telefòn nan misye dim li dim se pou Kendy. Rete. Se telefòn nan ki koz ke mwen arete yo e sa map diw la la moun ki nan kamyon yo yap tandem e popilasyon an. E nan zòn nan, te gen prèske mil moun la ki te antoure sèn nan. Wè, m te wè, m te wè anpil moun. Te gen 7 nèg ki te arete. A bon? Sa, popilasyon an kèk temwen, tout 7 nèg te minote, 2 bra dèyè, kouche atè a la, zam pote sou yo, nou t ap tcheke vagabon yo. Gen youn ladan yo nou te jwenn nimewo yon seri de gwo chèf nan peyi a, e m te rele otorite polisyè sa a, m te mande misye ki relasyon l gen avèk misye, li di misye se ti fanmi li, e m di non, misye di m ou di m le kontrè, ou di m misye se fanmi ou alòske misye di m ou gen relasyon avèk yon sè l, relasyon fi gason bagay, li di m wi se je sa li ye e sa l ye, otomatikman m te relache misye paske m pa t jwenn zam, m pa t jwenn anyen sou misye pou m te repwoche misye. ok e lòt moun nan yo tou yo te banm kèlke referans m te rele tout moun nan yo moun yo dim wi efektivman wi misye ti fanmi mwen misye konn achte batri vann men sak pase bon pa lapèn m te relache yo men kanta Kendy Delon avèk madanm li nan men avan w rive sou misye avan w rive sou sa vle di komisè sa w vle dim la sa vle di travèse nip la le pon bay fasil li ye pou nèg yo. Aah ee son triangle de Bermude li ye wi depi ou travèsel wap plonje e menm jan a triangle de Bermude ou paka survolel ou paka travèsel. Ok sak rive pou misye menm. Lèm jwenn lòt tip la m te metrize misye m te rantre misye nan patròl mwen an kanta misye m te chwazi tyeke misye misye pat vle banm kòd telefòn nan e bon lè dim se fòk li banm kòd la li di non li pap banm kòd la. Depi se men ok pa gen pwoblèm m antre misye nan apartman la ak tout madanm li, madanm li di m li pa gen kòd la alòske madanm li di m li konn vann vann padap alon. Wi ou la ou la komisè nap tande w. Ya epi pran la swit e m pran yo mwen antre nan yon komisarya avèk yo sou tout pakou mwen t ap poze yo kesyon mande yo pou ban m kòd la yo sèmante madanm di l pap ban m kòd la mesye di li pap ban m kòd la men kòd la Avan lontan si w vle map ka baw kòd telefòn nan an sekrè men misye paka pa bay kòd la e nasyon an mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la ok e menm si misye se yon nèg ki nan prizon an podyab ki pa vle santi l pa twò kodyòm e bon anfen se yon nèg la demen maten ta sipoze mennen misye. ok lopital paske kò misye pa tèlman anfòm men demen maten mta sipoze wè misye pou misye banm kòd telefòn nan poum rantre sou telefòn nan poum wè kisa misye genyen sou telefòn nan kifè li pa vlem genyenl. Men ou menm kòm lè w fin pran misye l pa vle bay kòd telefòn nan anpil jimnastik misye di l pap bay kòd lan Se ki sa w jwenn kòm enfòmasyon an tèm ankèt ou mennen deja? Ki sa w jwenn sou misye? Ki sa ou rapòte w de misye? Teriel, an n pa ba pèp la manti, an n pa nan ipokrizi avèk pèp la. Mwen di w sa, ou gen ou menm, ou gen Guerrier Henry, nou kominike trè souvan. Done a yo ou genyen yo, ou gentan pa vle di yo, ou gentan vle mank pou di yo. E ou konnen, gen bagay tou, ou gentan pa di pa di yo. Ou gen done yo, ou gen voice yo, ou gen tout sa ki ekri de misye yo. Gen nèg ki nan ekip misye ki di m men pou kiyès misye ap travay. Misye ale Gwomon la, misye se pwen l ke l te pral renouvle pou l pa pran nan bal, fix 56. Kisa? Ok Sim te konnen misye te yon grenn enpòtan konsa, wap tandem, jodia tout deba kap fèt sou li la yo patap fèt. Kòm etan done jodia la gwo ekip moun nan peyi a, wap tandem, ki bezwen nèg sa yo, ki di w nèg sa yo yo sesi, yo sela, donk misye arete. M ta renmen yo ekri m oubyen yo rele m pou yo di m voye misye ba yo. Paske banm ba w, tout nèg ki di w yo pa vle bandi yo tonbe se paske, m pa vle, m vle popilasyon an konprann. Se pa paske yo renmen bandi a. Se pa paske yo sansib pou layi bandi a, men se de preferans, paske yo bezwen bandi a pou yo voye al tire doktè entèl, pou yo voye al tire doktè enjenyè entèl, pou yo voye tire dyaspora yo lè yo sot Etazini, pou yo voye tire komèsan yo, voye tire antreprenè yo. Se paske yo bezwen bandi sa yo pou fè misyon pou yo. Donk jodi a la, nèg ki konn ap plenyen paske jodi a la nèg yo absan, w ap tande m? Komisè ou la ou la wi? Ou la komisè? Alo? Ou alo alo alo? Ou la ou la ou la? Yo di a nèk nèk yon ap plen yo se paske yo bezwen nèk sa yo pou fè misyon pou yo. Donk yo di a misyon arete, misyon nan menm, misyon nan menm si yo met ekrim. Map voye l ba yo paske yo bezwen l pou yo fè misyon pou yo. Jodi a yon nèg tankou Gendji pat dwe egziste ankò pou sa m konnen l fè. Tete ou konnen trè byen il y a 2 semèn de sa misye fèk tire yon nèg nan mitan lari Kwabosal li fout l 2 bal nan men misye di nèg la m pap tire w. Rete. E kote map pale la m defann moun nan Onavil rele moun nan Kwabosal rele pou yo di misye inosan. M bezwen de moun asek rete ki pou di misye inosan. Nan, m te fè egzèsis la. Ou pat gentan branche, men m te fè sa. M te pran apèl, m t ap pale de misye. Tout moun ki rele yo, yo youn pa anfavè misye. Okontrè, gen yon nèg ki bay detay sou misye. Gen plizyè mesaj ke m resevwa ki di ke misye te fè pati de gang Ti Junior nan Lasalin. Misye t ap opere nan zòn Mache Gerit la, etc. Yo di ke misye yon nèg ki trè sadik. trè kriyèl, misye te tiye yon nèg bò Apena, bò APN nan, sa di yo, yo prezante misye kòm yon nèg ki trè kriyèl. Bon, mwen men m pa gen done sou misye, men moun yo te temwanye talè nan emisyon an, donk ta sanble misye pa fin bon moun. Tete, si lapolis al fouye lakay misye aswè a menm, paske kle kay misye nan men l, si vòlè pa kase kay la yo paka pa jwenn manch long lakay misye e misye de misye abite dèyè ona bon m defann lapolis al fouye kay misye si w kwè yo pap jwenn manch long lakay misye misye pa yon piti e sèl remò m gen paske men men m pa gen yon bagèt majik nan men m. Ki pou dim ke misye pa bon moun. Men sof ke bon kot nèg mte jwenn li chita, yo te chita nan menm ban nan bilding ki desid la, popilasyon an temwen, genyen 5 nèg ki te arete, 2 fanm, mwen te relache lòt fanm nan ok, mwen te relache lòt fanm nan ki se kouzin manzè a, e manzè wap gade la li fè youn nan pati de medam tèt kale a yo. Oh kale tèt. Kale tèt kale tèt. Oh baz sa kote gon general kap komande'l li rele ti bout ba Hum m te denonse li ti bout ba sa m kwè li pa la ankò non m pa konnen oh enben gen lè w gen ti bagay nan men w CG. Oh oh se peyi a kominike avèm jan w wè kominike avè w la wi TT. Ou gen ti bagay nan men w wi. Menm moun nan kominike avèm. Ok Rete. Misye se pwen li te bay e pwen li te bay renouve l pou l pa pran nan bal fè fè Eben misye te gen ti kòb nan men li tou si te pral renouvle pwen li. Misye gen lajan nan men l wi misye gen lajan nan men l. Rete. Ok. Oh pa gen pwoblèm. Donk nèg ki konn ap plenyen yo. Kap pale yo, kap jure anpil la yo, jodia m ta renmen yo ekrim yo relem pou yo dim voye misye ba yo map voyel ba yo paske yo ka bezwenl pou al fè sekirite lakay yo, yo ka bezwenl kanmenm pou yo al fè sèvis pa yo paske TT jodia la gran nò la preske bloke avèk nèg sa yo nèg sa yo se de bandi yo se de asasen nèg sa yo ap tiye moun yo tiye tout kalte moun nan sosyete a pesonn pa di ase. Men kan youn tonbe se yon pwoblèm li ye. Serye mwen m genyen m pat gen alèt sou misye. Sinon pa tap gen tout deba sa sou li a. E map di peyi a sa yo mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la. Bon m bay misye defi pou l pa bay kòd la. E mwen k di w sa. Misye paka pa bay kòd la. Map jwenn apèl rantran yo, map jwenn apèl sotan yo. Map jwenn dènye voice misye te voye, dènye voice misye te voye ba moun yo. Misye paka pa ban mwenl tete. Wi paske li enpòtan pou nou ta tcheke sou kote misye ta prale a tou ki koneksyon ke yo gen paske kotel ta prale a gen apèl ki fèt, gen koneksyon ki fèt. Fò nou ta konn kiyès li ye. Paske menm bagay sa kem te alète lapolis son chèf gang ki rele Bout Black, misye kite kwadèboukè li travèse jis sidès lal renouvle pwen li, li retounen kwadèboukè anyen pa rivel. Gen youn nan nèg yo lè m te arete misye m te wè kòmandan entèl m te wè gen plizyè mesaj lè m kenbe misye m di misye fòl pale ban mwen ki rapò li gen ak kòmandan entèl la misye di m non se yon polisye se yon chèf nan lapolis la avèk kiyès m di o ki rapò gen ak entèl la kòmandan entèl komisè bon depi kèk jou la m wè w ap pale an rezèv sa k pase ou genlè gen yon chanjman k fèt lakay ou m pa konn sa k pase komisè. Men gon machin m wè w te kenbe la, ou t al dèyè yon nèg, epi ou di ke machin sa, lè ou fè kontak pou moun yo di w li ye a, epi mèt machin nan an reyalite rele w, men se pa pou moun yo te di l te avan l te ye. E m wè w ton ti kras sou, pa vle di bagay yo twò klè komisè, sa k pase la menm? E fò peyi a konn bagay yo! Bob Marley tande si Muscadin te konn pran presyon chofè machin nan tap deja libere Rete e paske Muscadin pa konn pran presyon. Di nou plis eh di nou plis komisè Sak pase gwo chèf ki rele w gwo chèf rele w hein. Yo rele m pa pran apèl m pa pran apèl men yo pase pa lòt ajan m yo yo jwenn nimewo ajan m yo m tande se entèl kap mande m mwen m di di entèl ke m pa la oh di chèf la ke m pa la. Pase mwen gen deja konnen poukisa yap rele m e se si chofè sa li arete machin nan nan menm wap tande m map tann nèg gwo nèg leogane ki te rele m ki di m machin nan se pou li m wè l poko janm vin dèyè machin nan m te mache avèk papye machin nan. Nan ba non ide komisè, ansyen chèf, ansyen depite, senatè. Chèf polis. Yo se se yon swadizan komèsan li ye. Se yon swadizan komèsan li ye. Oh, yon Men san te komèsan. kache, machin sa se yon machin ki arete. E yo te vòlè machin mach e machin sa di kote de Leogane avèk 80 mil 80 mil dola ameriken machandiz. Rete. E e Matisan. Lè yo vòlè machin machin sa met deyè plizyè tan li pa t janm wè l, ma machandiz sa yo debake di kote de Fwodènèg. Chofè m arete a di m nan men kilè l gen machin nan. Sela enplik ke li pa t nan debakman kamyon an. Misye genlè vin gen kamyon an kantèske apre debakman an. Donk lè yo te vòlè kamyon an, sanblere wi, se pa li ki te kondui kamyon an de Matisan al debake l lòtbò a. Rete. Oh, sa vle di, non, komisè, pou m konprenn byen, machin sa, son machin ke nèg yo ta vòlò, alòs ke gwo nèg nan le ogan ki relo ki dou machin nan se pou li, pandan ke vre mèt machin nan relo pou l dou kebe machin sa pou li e pa pou moun ki te rele avan? Ekzatman. Men men map tann de nèg yo. Nenpòt ki vini la de yo map arete yo. Rete. M ap arete yo. Ebon gen tan nèg yo ap arete yo pap vini komisè? Yo pap vini? Enben kamyon an nan menm wi. Si 2 semèn pase kamyon sa m ap remèt li a la meri ou di mwens avèk lapolis wi. Men fò yo vin dèyè kamyon an. Ou pa gen ou pa ka gen yon kamyon la rete epi mesye banm bal ou wè nèg isit nèg isit tèlman rize mesye. Komisè ou wè la banm di ou wè emisyon ti koze ak TT dayè ou swiv emisyon an lè w gen tan. Sa di, ou mete m nan dout la, ou wè oditè yo la, bon, ou ap pale live la, a 9 heures live la ap monte toujou, moun yo ap kòmante, ou mete m nan dout. Paske lè w di m on swadizan komèsan Leyogàn ki rele w, kounye a m nan dout. Paske gen anpil nèg ki komèsan Leyogàn. M son gan nèg ki ansyen, ou konprann, ansyen chèf, ou konprann sa m di w, gen tout bagay, nèg nan mikwo, tout bagay, gen anpil bagay. Sa di, ou mete m nan dout komisè. Nan ki sektè li soti? Nan ki sektè? Lè yon nèg rele w, nèg la di w li se yon ansyen, li se yon komèsan, machin sa a se machin li li ye, donk chofè, chofè a se chofè l li ye, mwayennan l ap, l ap vini kote w, ou pa ko ka akize non moun ke l nonmen ba ou a. Sa petèt arive li pase sou non moun sa a pou l rive sou ou. Mèsi, mèsi. De jou apre, mwen te genyen yon ansyen depite ki vin kote mwen, ki di m nèg la se nèg li ye, men sa k gen, men sa k genyen, men sa k genyen. Ki vin kote w? Ansyen depite nan ki blòk? Wi. E se yon ansyen depite nan peyi a. E l ap tande m la kote m ap pale avèk ou a. Komisè, komisè ou pa t konsa non lontan. M pa konn sa k pase w. Genlè 2023 ou chanje. Non, pafwa fò w fè rezèv. Depite a li vin kote mwen a tit davoka ke l ye. Li di m nèg la se nèg li l ye, li se se li menm ki avoka nèg la. Oh avoka? Nèg la se yon djòb l ap fè. Oh yon ansyen depite avoka? Se yon djòb l ap fè avèk entèl. Ok. Wi. E mwen ba l manda tou, mwen ba l manda wi, pou l arete. Chofè ma ee pwopetè machin sa moun ki te bay moun nan machin nan pandan map pale avèk ou a la madanm nèg ki arete a paka dim manti madan fanfan paka dim manti ke yo pa gen manda nan men yo pou yo arete moun ki te ba yo ki te ba mari yo kamyon an pou kondwi a. Rete. Non men e de bagay wap dim la wi komisè se yon kamyon epi yon lòt machin prive pase machin ou tap monte a yon machin prive m wè li e ta prèske yon fòm patròl donk se de machin ki nan men w oubyen yon sèl machin nan. Non non non mwen vle pale w de kamyon an mwen vle pale w de yon kamyon mwayennan an ke yo te vòlè machandiz ki te arete jedi dènye jodi jedi a fè 8 jou depi operasyon sa te fèt nèg yo tèlman mafya nèg yo pran machin nan y al sere l nan yon raje kote y al sere machin nan Kot te al sere machin nan? Se apre yo rele mèt machin nan, yo di mèt machin nan, Mesye Dominik atò, ke m gen yon machin mwen depoze l dèyè lakay ou a, donk m ap vin pran l semenn nan. Rete. Yon jou, de jou, twa jou, kat jou pase. E fò m di w byen Tete, mwen konnen kesyon machin nan, se paske youn nan nèg ki te patisipe nan vòl Matisan yo, w ap tande m? Wi, m la wi. Li pa satisfè. Misye denonse bagay la. E sak fè m pako arete komèsan sa se paske misye pè vin moutre m ki kote kamyon te debake. Rete. Kamyon an kòmanse debake de 10 zè di swa a 4 zè di maten. Komèsan sa Leogane? Non, li di kote de Fondènèg. E fò w pa bliye youn nan bawon Matisan yo Wap tande m? Wi. Se nèg fode nèg. Sela enplik ke li vole kamyon machandiz moun yo, li vann li bay yon nèg kap kopere avèk li anba a. Rete. Men sof ke komèsan sa yo bon maten map arete l. Paske a nèg ke mwen an kontak la, youn nan nèg ki te patisipe nan bagay yo, misye pè vini. Paske li panse map arete l. Alòske m pap arete l mwen menm. Li dim tèl magazen tèl kote tèl kote kòm se nan li te ye bagay li paka banm non magazen an referans li ban mwen yo lèm pase nan zòn nan m gade bon anfen Rete. Ok don dosye sa son dosye ki chanje klase li ye machin nan deja rete nèg la konfiske jodi a la dosye ki debou la se dosye piti m arete a di koze 2 pimèl la ki pa vle bay kòd telefòn nan di ken ya ya. Menm sa. E ben komisè mèsi anpil men ba ou melanje. Antre tan m aprann ke gen yon chèf gang la k ap konstri yon bèl kay wi sou gran gwav la la ou pa tande baay sa nan zòrèy ou? E m pa tande l si genyen l komisè ti gwav la dwe pran reskontabite l. Ti lapli wi. Misye gen yon bèl kay li ap konstri lòt bò a ti lapli papa misye anba al rete. Gran gwav? E wi. E ben manman misye anba la nan bawon. Mè wi mè wi. Manman misye anba, sè misye anba, e nèg yo plen motosiklet kap travay pou yo. Yo gen pap padap yo ki te konn fè liy lan. Bon, m pa konn sa ki pase chofè pap padap la genlè kanpe. Ok. Men sof ke yo pa bezwen okipe nèg yo, jou nèg yo konte nan peyi a. Popilasyon mèt konnen ke jou nèg yo konte. Paske kote nèg yo ye a, nèg yo pap ka fè vi yo fèmen anndan kay. M pa konnen si nèg yo ka met tèt yo nan Gran Nò la. Men mvle nèg yo konprann gran sud la lap yon defi pou yo e lap rete yon simisè pou nèg yo mwen dil em kanpe dèyèl hay moun gran sud yo nou pap kouri kite gran sud la lè nou kouri kite gran sud la kibò n prale bon matisan 2 a bloke deja kibò n prale donk jodia la moun okay yo pa gen pou yo kouri moun miragwàn yo pa gen pou yo kouri esak fèm diyo kontinye relem kontinye banm enfòmasyon pou dim men kibò entèl kanpe Ou wè tèl motosiklèt desann la avèk tèl nèg sou li, nèg sa men kiyès li ye, rele m, m ap rive sou nèg la, m ap tcheke nèg la. E depi m jwenn matyè, mwen jwenn endis, TT, ou menm w ap konnen, gen lòt gèrye ka konnen. Pa egzanp, lè w pran direktè radyo Flanmax ok e Miragwàn nan, li ka konnen, men gran piblik la p ap konnen. Paske mwen vle fè nèg, mwen vle satisfè kèlke moun nan peyi a sou kesyon sa a. Yo pa bezwen wè kò nèg yo. Yo pa bezwen wè videwo nèg yo. Men gen tout jan ou manje manyòk anmè nan peyi sa a. Paske nou pap bay nèg yo dege. E si m te konnen Kendy se yon nèg konsa l te ye, jodi a tout deba k ap fèt la yo, yo pa t ap fèt sou li. Rete. Paske m te, sòf ke m te gen dout sou misye. Depi m wè misye pa t vle bay kòd telefòn nan, lè m di w, e paske mwen menm lè m ap mande yon nèg kòd telefòn ou, m ka toujou mande w li pou ban mwen l. Ou gen dwa pa vle ban mwen l. Men lè w pèsiste, kounye a la a, m pral aplike lèt A a sou ou. Si A lèt A a pa mache, m ka pase nan B a. Men si m sot nan A m pase nan B, m pase nan C. Paske sou gon faz ou rive a nèg la men nèg la di w pito w tire l pase l bay kòd la. A bon lè sa kounye a la nan je gran piblik la ou pa ka tire nèg la. E fòm diw byen komisè yo gouvènman yo pa konn tiye, komisè gouvènman yo debarase de obstak. Oohh nan nan nan sa fre wi e repran sa la polis pa tiye l stope ki sa komisè gouvènman an fèl menm? Nou debarase de obstak yo di a yon nèg ki vini nan nip pou teworize popilasyon an pou tiye popilasyon pou kidnape popilasyon an. Pou vòlè machin komèsan yo, machin antreprenè yo. Lè sa ou se obstak pou peyi a. Lè sa nap debarase ou de obstak sa. Pran sa fè tiktok ak li. Donk pa kont gen yon seri de nèg nan peyi a ki bezwen obstak sa yo pou voye touye jounalis, pou voye tiye prèt yo, doktè yo, enjenyè yo, òm dafè yo, komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo, e dyaspora yo. Jodi a la kou nèg sa yo Kou ou tande ou debarase nèg sa yo, yo plenyen, yo fache. Men m konn sa k fè, m konn rezon an, e tout moun konnen l, paske yo bezwen nèg sa yo o sèvis de yo menm. Paske nèg sa yo se sbir yo ye, se òm de men yo ye, se nèg sa, se nèg sa yo ki fè misyon pou yo. Tèt chaje. E fò m di yo byen, n ap manje manyòk nan men a tout jan. Pa gen pwoblèm. Enben, komisè anpil pridans epi bon travay. Kenbe la. Mèsi anpil wi. M la pou ou TT, depi ou bezwen mwen rele mwen sof ke wap eskize mwen Ou pa gen telefòn komisè, telefòn ou pa bon, ou pa gen telefòn. Menm si yo rele w, yo pa jwenn ou. Mwen gen telefòn wi, se paske m te gen yon ti rankont avèk nèg radyo Flamax yo, bon m pat kapab blo yo, m te oblije fè sa ok. Donk m pwomèt ou ke m la pou nou, nasyon an m la pou nou, mwen di n sa deja, nou mèt konte sou mwen, nou mèt fè m konfyans.